An nou pale a de twa ti vagabon kounya avan n al nan gran dosye. Ok. Avan n al nan gran dosye. Ase gran dosye yo yo yo trè trè trè enpòtan. Avan m al pran ti mesye k ap pale anpil yo, te m fè yon pwen. E gon nèg ki voye yon videyo ban mwen kote ke ti jounalis dwòg dilè yo Jacques Quintan achte wanglè ba li a. Sa sa k ap travay nan nan nan eklè, radyo ti Grèg, radyo lòt lòt ti restavèk Michèl Mateli a. Èske w konprann? Radyo misye di ke o lè m te akademi yo mete m deyò paske m te m te fon ti bèf. Ou wè lò ou wè ou wè nivo yon journaliste kap ki nan tele kap kap bay kap fon emisyon. Anplis, sa k bèl la, nèg la pa jwenn dosye. Ou bay tout gwo dosye de li. Li pa jwenn anyen pou l di. Kounye a l di o wi, e lè m te nan akademi m al fon ti bèf yo mete m deyò. Anyen li pa jwenn pou l di non. Paske bagay li a pa gen kontni. Anplis, li pa genyen enfòmasyon. Yon ti jounalis parese. Èske w konprann? M deyò nan sant tout moun konnen. Anplis avoka m mande akademi soti pou di rezon an epi yo banm yon papye legal siyen pa direktè akademi ke rezon itilize telefòn sou sou esplanad la rezon an menn la kòm dokiman m el sou rezo sosyo yo èske w konprann? Misye lè m tande l m ri ou dat sa wè jounalis ayiti si sa yo di yo se jounalis monchè son kè plen pou tout moun ki ta di yo ou se jounalis ayisyen nèg la di l rele swa sè m rele l di l va okipe timoun l pou sa kounye a m ta gen sè m mesye e sa a l ta al tande. Misye met dosye konviksyon pou chanjman l lan pati politik Michel Martelly a, lè yo te bay, lè Martelly te bay pil kòb. Ou konnen Martelly pa k al nan eleksyon m fin a sa. Kounye a l ap chèche grenn nèg li bay chak yon pati politik. Epi l kanpe dèyè yo ba yo lajan. L al fè lansman n nan baz Martelly Petyonvil. Louko nèg Petyonvil. Li pa nèg, li pa nèg Gotè ankò non, li pa nèg, li pa nèg. Gonayiv ankò kounya e nèg pethyovil li ye e lal pi ale di louko pi fò nan pethyovil ke tout kote e la lal fè lansman nan baz michel martelly paske li genyen yo avèl kounya medam mesye lèm jwenn dosye a m metel deyò misye fè tout moun ap relem mande padon m di misye son ti vagabon li ye lan afa jak ketan ou wè avan louko m voye diw sa si w kontinye nan menm dezòd ou yo ankò map vin ak dosye paskal Kit Pascal Garout ke ki te nan kit ke avantyè BLTS te manke pran avèk Caroli Jacmel ki te pran prizon anba lanmè mèt gòl djim nan. Pa kite m vin a dosye sa a, sèl sa m ap di w. Pa kite m vin a dosye sa a. Dosye sa a, se li se li k ap fin avè w nèt nèt nèt nèt nèt. Depi m di w sa, fò w gen tan poze w la pou w pa kraze kò w. Lè sa a, medam, mesye, misye fè tout moun sou latè ap rele m. Paske misye konnen ke ak John Colem Morvan, Ou paka prezante pou wap di ou al nan eleksyon pou prezidan ki louko dezi pral nan eleksyon pou prezidan. Misye arive rele tout moun ki gen sou latè li konnen ki ka jwenn mwen. De nèg ayiti, de nèg m konnen, de nèg m pa konnen. Finalman misye tonbe son gran frèm ki te konn bay misye fè sport a lepòk lè misye te sou te sou vizyon 2000 li tap chèche lavi epi frèm nan te toujou bal fè ti ti ti ti bagay sport pou li nan an tèm poul pale de biznis frèm nan epi yo peyel misye vin jwenn gran frèm nan e gentleman ki renmen tande tout moun misye di gran frèm nan di misye monchè nèg sa pa janm tande pèsòn frèm. Mwen menm e bon si e pou mwen misye te kite bagay li a deja paske nèg sa metem an difikilte menm peyi a li fèm kite li di yon sèl moun sil pa la sil sil sil pa sim sil al pala avèk moun sa son gran sèm ki enfimyè etazini sèl li mka tande kòm gran sè petèt se sèl li menm mwen ka tande li pral pale ak gran sèm nan pou di sèm nan kite misye o o o o anrepo. Sèm nan pa yon jèn. Pati depi l jèn medam mesye. Pa moun ki konn sak rele politik an Ayiti. Menm mwen menm sèm m pa swiv non. Pale di telman l pa konn anyen k egziste an Ayiti wi. El poko janm tounen yon jou tou non. Ale di yon moun ki knpòt preske bon m ka di 30 an deyò. Ale di lè m te ti jèn lekòl wi. Ki pa menm konn anyen de Ayiti ditou non. Epi vwayou a menm di w ke oh wi sè m rele l nan telefòn di pokipe pokipe pokipe moun sa. Ale di w wè kòman nèg la mantè. On gran frè m ki di misye s on sèl sè m mwen ka tande li pral pale a sè m nan pou li pou l wè si sè m nan te ka rele l. Bagay frè m nan bagay bagay frè m nan pa menm rele sè m nan ditou ditou ditou ditou. Bon dayè sè m sa e panse m menm pa menm pale fasil se moun ki gen legliz li k toujou okipe nan lopital li nan legliz li. Èske w konprann? Ki pa janm gen tan ou ta di yon pawòl dèyè Ayiti nan tèt li. Epi, ou wè nèg la l viv de mansonj. Sa vle di nèg sa yo pa gen anyen, m te ka di pi gwo bagay ki la wi. Men m pap di sa pase m ap twouve misye m ap imilye l sou zafè ti bay lajan. Yo konn ba li lè l ap di direktè a, pa gen anyen nan bagay. M pap imilye w. E menm jan a ti lòt la ki vin Monreyal ki di l grangou, ou mennen l yon bon kote. Li pral achte nan yon seri de vye bagay Monreyal Nò wi. Ou di nèg la non. Ou mennen l nan yon bon restoran kote blan, kote pwason sèlman vann. Ou fè l manje wi. Epi apre sa l di w te lan, li pa ka fin manje l di w te lan bwate l pou l bay madanm li. Ou di nèg la non non e pa konsa monchè, e pa gen bagay konsa. Kit w al an achte yon pla nòmal pou madanm ou. Kounye a l al Ayiti l nan yon emisyon l di konsa lè l te konn vin Monreyal, o wi m te konn mennen l manje. Men se nòmal, se nòmal sou do grangou ou met la. Kote mwen menm depi m fèt, lè m t Ayiti m pa t konn sa k rele grangou. M pa konn sak rele grangou pou nan son nèg di li grangou son nèg di m li grangou mwen menm mèt la m oblije aranje m pou m pou m pa bay mwen sa grangou fè nèg ayiti dayè grangou fè nèg ayiti gen sikatris nan lestomak yo grangou fè nèg ayiti e e e kite vagabon kouche madanm yo m wè grangou fè nèg ayiti fon se yon ta de bagay èske w konprann gon jounalis an ayiti ki te bò kote vnè a Se grangou a pouvwa wi ki fè vagabon kouche madanm ni l konn sa epi l reziye l li reziye l bon nèg la konnen madanm ni ap pati a a bwochit edmon bwochit edmon ap dòmi nan menm chanm a madanm ni men poutèt ti djòb bhtt. Pandan nèg yo ap gad cho oubyen y ap tande konsa epi y ap dezabiye yo devan pitit yo nèg yo pa ka anpeche pitit yo gade fesbouk nèg yo pa ka anpeche pitit yo gade youtube nèg yo pa ka anpeche pitit yo gade jhon colem morvan. Des moun ki ta sipoze ap sipòte m finansyèman paske m pa gen yon drug dealer ki kanpe dèyè do m, m pa gen yon, m pa genyen nan ministè m ap, m ap, m ap vann minis pou lajan, m pa genyen prezidan m ap vann pou lajan, menm jan ak vwayou, tout sa m fè se, se ak fanatik mwen. E pou sa m se yon influenceur ke anpil moun konnen. Ou konprann? Anpil moun konnen. Menm nan entènasyonal la, gen nèg ki pa ka konprann sa. E byen medam mesye, bon ti, moun sa yo yon ti jan dekouraje m. Se poutèt sa m te di mwen menm nan desanm mwen, kite m pase desanm mwen m pa nan bagay emisyon. Men la m fè yon ti reflechi, m wè ti granmoun mwen yo k ap rele m toutan, k ap ekri m toutan son I miss you, son I miss you. Alò gen yon ti granmoun ki rete l rele l di m li pa ka viv. Morvan it's Wednesday Morvan it's Monday Sa vle di Ayiti Kòtouni an y ap tann ni chak lendi, chak mèkredi N a m di kèt, m pa ka fè ti granmoun M gon ti granmoun menm ki ap chanje san epi k pa wè anplis Se vwa m ki ba l tout tout bagay Èske w konprann m di ke m pa ka pa la pou tèt li menm Èske w konprann M oblije vini nan Ayiti Kòtouni. pou m vin fè emisyon. Men madam mesye, mwen m son nèg ki chanse an menm tan tou m son nèg ki fè pou m gen chans tou. E pa chans vrèman pafwa, se Bondye k kanpe avè m pou èv pa m mwen menm. Lè w gon grenn fanatik ou medam mesye k gen dwa pa konnen w ki sot nan w peyi depi kenpòt 40 an, Epi k chwazi wò w epi l di tel ede w. Tel ede w pas ede ayisyen menm. Ba w li ba w 20 mil dola pou bay lopital. Men m pa moun okay m pa moun sid. Ki ba w 3 mil dola US pou bay ti moun manje e a moun ki ap pase mizè nan prizon. Men m pa moun ki nan prizon m pa gen frè sè nan prizon. Men si m pa t egziste, pa kiyès li t apral pase? Èske w konprann? Gen de moun ki wè m, m flach. Men lè m flach, John Colem Morvan e pa yon mwayen l genyen, men se fàn mwen ki fè m flach wi. M gon jan m ye m di nou John Colem Morvan nan son pakedj, m pa menm jan a tout moun. M son pakedj. Ou gen dwa pale nan mikwo bagay, Men lè w rive yon kote w pa sipèsta, mwen tankou sipèsta m ye, si w kwè m manti, lè m pase nan èpòt Miami, èpòt Fort Lauderdale, mande toutan, bon m salye tout nèg yo, epi m salye tou Luckner e Lucky m tou salye w ki se jwè Jet Blue sa, jounen jodi a se fèt li, anpil lanmou, anpil respè Luckner, BBJ voye lanmou an pou ou, enjoy ou a madanm ou, m swete biznis ou tou byen pran, bèl restoran, e malerezman m pa gen non an, anpil lanmou, anpil respè. Gon jan pou w ye! Nèg la diw li se gwo jounalis li rive yon kote moun pa menm anvi wèl men kite John Colem Morvan rive yon kote ayisyen konnen moun sak bon el konn li konn moun li konn renmen moun tou an menm tan mwen pèp mwen renmen m pa konn pou dilè dwòg gang sal koupyon kowonpi pa renmen m men mwen pèp mwen renmen m. E pèp mwen an ki fè lè map pral yon kote blan ap mande kiyès misye ye kiyès misye ye lèm pase yon èpòt yon èpòt bloke se blan se se blan ap mande kiyès misye ye se ayisyen ki fè sa men gen de nèg ou tande yo di w ki jounalis kap pase tankou jan m te miami m wè Guerrier Henry Guerrier Henry jan l te sal la ou menm menm Ou ta ayisyen ou ta wè Guerrier Henry enpòt wal avanse sou li janm janl te sal la la kounya blan pral di w kiyès ou se son wont lap ye pou ou wi men lè lè w pase w fre ou bèl ou byen bagay ou vann imaj peyi w lè nèg jet blue yo ap kraze John Colem Morvan ou la pral rele lòt anplwaye anvayi m men lè lè lè mesye dam è Canada yo lè lòt lè lòt nasyon ap mande kiyès misye ye yo santi lè yo di son ayisyen yo wè on pakedj kanpe on kote Se sa m toujou ap di nou, nou pa janm ka konprann nan. N ap fè tèt cho, n ap fè bwi. Non, bagay yo diferan. E vre wi, bagay yo diferan. Nèg la rete l di w John Colem Morvan, o wi li vwayaje. Non, devan vwayaje m konn vwayaje, m pa vwayaje ankò la. 2019, èske w te konnen m? Al, ekri kòd mwen pou w ta al gade. W ap wè m al Ayiti an janvye. Wap wèm al lè anivèsèm m Miami an an mars wap wèm te an mars m te Miami wap wè aprè 18 mai an mai wap wèm te Fort Lauderdale epi wap jwenn an juillet m te kay ti frèm Washington anplis wap wèm tounen an octobre m vin nan funeray bèlmè frèm aprè sa ankò wap jwenn nan mwad novembre m retounen sa vle di prèske chak mwa m pati Kounya depi m fèl son moun ki banm lajan pou m vwayaje e kounya m pa bezwen bagay pou m vwayaje se kòmsi m gon paspò nan menm depi m pase m pa bezwen viza tout kote e lè sa pou m pou m pou m pou m ta everywhere e m poko janm vwayaje pou granmesi. Yè dimanch lan m te vwayaje vandredi se nan kont m t ale m desann nan karayib la se vre Paske m gentan konnen dimanch swa m gen m gen rankont Miami. Rankont Miami an se pa t rankont piti l te ye non. Se rankont avèk Gran Toryan. Gran Toryan! Moun moun m konn ap kritike. Moun m konn ap kritike. Entènasyonal ankò. E pa vye bay ayisyen non. Gran Toryan m konn ap kritike. Ki foure pye yo anndan peyi a pou yo ranse. Men yo vin pran konsèy nan men m. Pou m chita. E mwen k ka pale avè yo. Ou ka pale avè yo. E ti grangou nou ye nou benyen viza. Mwen m ka chita. M pran sekirite m, m al chita nan otèl, pale avè yo dimanch swa. Men, se tande yo t ap tande m, opinyon m sou entèvansyon ann Ayiti wi. Mwen menm, m ka klè avè nou, m dakò pou entèvansyon an fèt Ayiti. M pa dakò Pou se nasyon zini k vini avèk yon seri de nèg ki mal fòme, ki pa respekte dwa moun, epi k ap desann Ayiti wè pitit moun, vini pou yo vyole yo. Se sa yo mwen menm mwen pale. Men m bezwen Ayiti antanke yon peyi zanmi, si l an difikilte, gen pwoblèm sekirite, li ka tcheke yon lòt peyi k zanmi l. Nou pa di Etazini e zanmi m nou ye. Nou pa di isit o Kanada e zanmi m nou ye. M bezwen de moun ki fòme nan lapolis, de moun ki spesyalis, ki pou fè entèvansyon. Men, mwen menm m di yo klè, m pa bezwen bagay nèg ap di w se militè, bagay moun ki nan lame, m pa vle sa a mwen menm. Pase moun ki nan lame, li pa, li pa ka viv vrèman avèk moun. Katrevendi pousan moun ki pase nan lame, se de moun ki te abitye bwè bagay, yo pa vrèman ka viv a moun, yo pa, e kòm si m ka di w yo pa, yo pa familyarize yo vrèman. Se ra pou jwenn yon nèg nan lame epi pou l gon sèl madanm pou l poze yon kote. Ou pap jwenn bagay sa yo. Mwen mete klè. Èske w konprann? Fòk gen de nèg ki espesyalize. Mwen ta prefere menm wè polis. Paske polis fòme pou l pale a moun. Polis fòme pou l konprann kominote. Men fòk de nèg ki espesyalize pou vin dezame vwayou sa yo. Si w di ke ou se yon peyi zanmi, yon peyi zanmi, si w an difikilte ou ka mande zanmi w ede w. Wi non peyi la aktyèlmam an difikilte, lekòl pa ka ouvri, izo kontinye ap kidnape moun, izo kontinye ap moute Dèlma vin kidnape moun, ti lapli kontinye, li gen, yo gen pil zam yo nan men yo. Men fò m gen yon mwayen pou m dezame yo. Paske Ayiti polisye yo antre nan gang, polisye nou yo pa ka dezame yo. M ka bezwen akonpanyeman polis mwen yo nan yon entèvansyon, akonpanye yon fòs etranjè. Mwen pta plis renmen wè Canada vin pou kont li pou l.